Gran pri kap domine aktyalite a bonjou bonswa tout moun jodi a se 13 janvye 2023 m kontan ansanm avè n men prensipal pwen ak nòt ki pral fè esansyèl nan jounal la pou jounen jodi a rete la poko deplase men nouvèl la an detay. Peyi Kanada ak Lèzetazini kole tèt yo ansanm kòm dabitid jan n konnen l lan te gen yon pakèt sanksyon k tap soti adwat akoch jodi a yo lage dosye a sou do Kiko Seremi ki se bòfrè Prezidan Mateli ak Anèl Jozèf, ki pou kwè de la yo tou lè 2 tonbe anba sanksyon peyi Kanada e yo nan pwoblèm, yo pral sezi tout byen ak sa yo genyen e moun sa yo tou pa gen posiblite pou vwayaje oken kote e tou senpleman rete la. Daprè sa yo ta fè konnen, mesye sa yo enplike nan vann zam bay gang lajan epi kore bandi nan peyi a e yo mete sou do yo tou anpil pwoblèm kòm kwa yo gen men yo tranpe nan anpil zak malonèt kap fèt anndan peyi Dayiti. Kite m raple pou nou, Anel Belizè se ansyen depite Dèlma Taba ki resamman soti nan prizon pou kwè li la te sibi 2 twa tantativ asasina men pou lenstan Depite a nan Pòtoprens ap taye banda kote Lèzetazini ak Kanada deja pase men sou li, sa w tande a, nèg sa yo nan kouri, yo pap ka vwayaje e tout sa yo genyen pral sezi. Konsènan tout sa ki kreye gang yo, moun ki kanpe dèyè yo fè konnen depi an 95, Prezidan Aristide ak tèt kole René Préval, se ekip sa yo ki te mete dosye gang lan e ou pral sezi tande ki chèf, ki lòt ki dirije chak zòn, ou pral sezi tande tou bò lakay ou gen yon chèf kap dirijel. Si w poko fè sa, pa ale san w pa fè l. Abòne avè n, Sofia TV 83 nap kontinye goumen chak jou Bondye mete epi pou n pote enfòmasyon an pou ou san oken fòs kote sou chanèl pa w la. Non sèlman Madan Lalim, se sou Madan Lalim gang yo vin pran esò e espas, se devan je Madan Lalim yo touye prezidan peyi a. Sa Madan Lalim ap fè la a toujou. Gang nan kilè l vin kreye Busta? Gang nan vin kreye an 1995 lè Aristide fin kraze lame a. Lè Aristide kraze lame a, li kreye premye gang yo. Gang sa yo, kòman yo te striktire Busta? Yo te gen yon chèf de gang nan tèt yo, epi sòlda a ki nan gang nan se te yon timoun ki te gen ant 8 e 15 an. Li opere konsa jiska petèt 2005-2006. An 2005-2006, oligak yo avèk René Préval pral rekipere gang yo. E se yo menm ka pral pran gang yo, yo pral mete yo de site solèy, yo pral mete yo matisan e kafou. Lè sa a, se Rene Preval, Rene Monplezi, John Joel Joseph, Dimitri Vob, Jean Marie Vob, tout ekip ki nan inite ki te nan lespwa a, ki vin tounen verite pi devan. Kato, tout moun sa yo. Apre sa pral gon lòt evolisyon nan gang nan ankò. kote apati de 2006 inite pral mete nan palman an de depite e de senatè ka pral sèvi ak sekirite palmantè pou vin devlope gang yo pi laj toujou. Majistra ka al nan gang, moun a dwat a goch ki nan gang. Donk pandan n ap pale jounen jodi a, Nou konnen ke, pa egzanp, si w al sou YouTube, w ap jwenn dè ekstrè, gon ti echantiyon ke nou menm nou mete nou distribye pou tout moun ka wè kiyès ki nan echantiyon sa a. Ti echantiyon sa a gen apeprè 14 videyo ladan l. Men, lè w al sou YouTube, w ap jwenn jiska 60 a 70 videyo ki montre w klèman kiyès ki enplike nan gang yo. E nou konnen lè Aristide kreye. E konsa gang yo te vin kreye. Apre sa vin gen yon lòt evolisyon nan gang yo. Lè oligak yo vin pran kontwòl yo. Donk jounen jodi a, sa vle di ke le fè menm ke otorite leta pa fè anyen pou kase ren moun ki nan tèt gang yo, sa vle di ke si w ap kraze gang, premye kote pou w kòmanse, se ansyen prezidan, oligak Petyonvil avèk politisyen ki nan gang. Sa pa janm fèt non menn. Non. non. Sa pa janm fèt non pandan map pale avèk ou la a. Ay di yon nèg tankou Reginald Boulos, misye rele gang yo ajan de devlopman. E konsa misye te, e ti non sa a misye te bay. Si w tande videyo e Jimmy Cherizi alas alyas Barbecue lap eksplike w kiyès ki konn voye 75 mil dola pou li motosiklèt se Reginald Boulos. Klè wi nan videyo a pa gen komsi yo di non Jimmy Cerise li menm kap di wi. Klè. Donk sa vle di ke la pandan map pale avèk ou la pa gen okenn lit serye kont gang yo. E nan evolisyon gang yo sa vle di ke timoun ki te gen 8, 15 an ki te kòmanse touye depi sou Aristide jounen jodi a se yo k fòme apeprè 53 gang ki nan zòn metwopolitèn nan. Sa vle di Krisla nan Tibwa, Ti Lapli nan Gran Ravin, Ti Makak nan Laboul, Ezekyèl nan bas Pilat, Kempès nan Bèlè, Manno nan Site Letèlèl, Izo 5 segonn nan Vilaj de Dye, Sonson Manilo nan krache dife, nan Bwadòm ou jwenn chèf de gang Dyòl, Ti Jinyò ki te nan chabon yo touye l, Ti Chèf ki nan baz Ri Pòslèn, Ti Jid ki nan Fort Dimanch, Nikanò ki nan Waf Jeremi, Iska ki nan Belekou, Ti Gabriyèl ki nan Tèt Je Pèp. Matyas ki nan Boston, Taysons ki nan Douya, Kobi ki nan Chansrèl, Chen Mechan ki nan Santo, Vitelòm ki nan Tòsèl e Kraze Baryè, Bekè ki nan Bitè Meteye, Ti Grèg ki nan Baz 95, Lanmò San Jouk nan Kastran Mawozo, Fantom 509 e latriye, e Jimmy Cerise nou konnen kote l ye. Donk, nèg yo pa serye man. Sa vle di jodi a pandan m ap pale avèk ou la a, si nou te nan vrèman goumen kont gang, ou t ap pran ansyen prezidan, Ou tap pran oligak Petyonvil, ou tap pran minis a sekretè jeneral ki nan gouvènman elatriye. Pa gen okenn lit kap fèt la kont gang tande frèm. Wi men se sa mwen konstate nèg yo yo pa sou fè peyi e nèg yo tou yo vle aranje yo pou ke kèlkeswa sa ki ap pase pou ke se yo k remete pwòp tèt yo ankò kote ke menm nou wè menm Martine Moïse pote plent. Men se sa l ye, sa w di a se sa l ye. Akò 11 septanm nan kiyès ke l mete o pouvwa aprè ke yo touye prezidan an? Se tout nèg ki tap boule mache, boule komisarya lapolis, boule lekòl, boule enstitisyon leta, se yo menm ki vin mete gang yo sou lapolis e sou leta, se tout nèg sdp yo? lè Nènèl Cassy, lè Rika Pyè, lè André Michel, lè Majorie Michel, nou konn non yo m pa menm bezwen site yo. Se yo menm ki sèvi a gang yo pou boule 22 mache de 2017 rive 2021 jiskaske yo touye prezidan an. Se yo menm ki boule 15 komisarya de polis, yo te fè gang yo atake komisarya polis, si w wè jan nèg yo boule komisarya Monwi, si w wè jan nèg yo boule yon seri de lòt komisarya, sa gang yo te sèvi pou boule komisarya yo. Sa Fantom 509 yo te sèvi pou atake FAES, boule tout machin ki nan FAES, atake ona, atake ministè finans, atake ministè de la jistis ak atake primati. Si jounen jodi a nan tèt gang nan li gen plis fòs ke leta, se André Michel. se svp, se Nenel Cassy, se Rika Pyè ou wè yo sanksyone nèg sa yo, se Ariel Henry. Paske nan entèvyou ke Vitelhomme bay la, Vitelhomme di li klèman te konn nan reyinyon avèk Ariel, Rika, anvan, pandan e aprè yo touye Prezidan Jovenel. Egzakteman, e se yo k t ap konplote tout mouvman sa yo, se dè reyinyon menm, li menm di l tou ke se se li menm ki te alatèt pou fè preparasyon ebyen dosye lamò Prezidan Jovenel Moïse la menm, li di l klè. Non men msye di w konsa ke reyinyon planifikasyon pou touye prezidan Jovenel te konn fèt nan otèl Boulos la nan El Rancho, nan Caribbean Center e kay depite ki nan Dèlma 75 lan. Vitelòm eksplike w sa klè klè klè klèman. Donk, sa vle di ke premye tantativ pou touye prezidan le 7 fevriye, sa a 2 òganizasyon ke l ta pral fèt. Li ta pral fèt avèk 400 mawozo e fantom 509. Lè bagay la echwe, se lè sa a oligak yo al chèche sòlda kolonbyen avèk blan pou vin touye prezidan an. Blan ameriken ki rele Arcangel Pretel e dominiken Gonzalo Castillo ki bay avyon pou mennen kolonbyen yo an Ayiti de Sendomeng. Donk jounen jodi a, èske tout moun sa yo se yo ki opouvwa la a wi? Se yo ki nan akò 11 septanm, se yo ki nan akò 21 desanm wi. Moun ki kreye gang yo de 2017, 2018, 2019, 20, 21, ki fè 7 tantativ koudeta a gang yo pou ranvèse prezidan Jovenel Moïse, yo te menm sèvi a gang yo yon lè pou al eseye rantre nan palè nasyonal. Sonje sa. Se vre wi. Nou sonje sa trè byen. E menm gang sa yo, kòm yo menm yo di l tou, se yo menm yo menm ki te dèyè dosye Fantom 509 k te tout sake tout machin polis yo ki t ap boule anndan peyi a e osi prezantman la kote y ap itilize Izo. Men pou sa tout moun konnen ki kat komisè de polis, twa komisè de polis, yon enspektè jeneral ki nan kowòdinasyon Fantom 509 la. Ki son òganizasyon kriminèl ke l ye. Ou wè gen youn ke yo manyen? Ou wè gen youn ki revoke? Men, sof ke yon, yon sèl grenn sèlman ki te gen tan kouri sou prezidan, kite peyi a, ki se Youri Chevry. Ou wè, men li, ou wè, men li menm, li, li te jwe yon wòl. Paske, nou vin wè ke lòd ke Fantom 509 avèk gang Matisan e gang Vilaj de Dye, lòd yo t ap resevwa de Dimitri Vob, Se de twa atis k al pran lòd yo vèbal nan men Dimitri Vorb e vin pote yo nan Vilaj de Dye nan Matisan bay gang yo. Jounen jodi a, nou konn kiyès ki atis ki enplike nan transmèt lòd Dimitri Vorb bay gang yo atè a. Ou sonje entèvyou kote Dimitri Vorb t ap esplike w sou Facebook ke tout moun k kidnape yo se yon grenn kote yo mennen yo nan Vilaj de Dye. Donk si Dimitri Vorb pa nan kowòdinasyon gang yo, kijan l te fè konn sa? Se vre. Non men otomatik m kwè pèp la konnen ke moun sa yo se egzakteman pou Dimitri Vorb pou yo kapab kenbe peyi a lan yon ensekirite. Men sa ki vin plis kraze a la Lucas, peyi Dayiti chak ti kwen yo nou wè ke Etazini gentan konnen chak ti kwen ki gen gang yo. Chak ti kwen ke yo mete bandi yo, yo menm yo gentan konnen l. E nou wè tou, Madam Lalim se yon moun pafwa k ap, ki rantre, ki pase nan zòn nèg sa yo lè l vle, jan l vle. Se, sa w kapab eksplike apwopo de sa? Bon, depi lè Madan Lalim te ekri nan rapò l, paske gang yo federe, sa redui kriminalite nan peyi a de 12 pousan, depi lè sa w wè Madan Lalim ap kore gang? Epi, Koman ou fè konnen misye t kidnape? Non paske l te pase bò lakay la paske yo 3 mdre te pase ansanm. Ki yo 3? Yo 3 li menm koko avk yon lòt patnè patnè sa mpa ko rekonèt li menm premye jou m wè la patnè a se yo 3 ki te pase ansanm. Gen 2 lòt moun nan kay la tankou yon pitit Joli Coeur ki gen 14 an ki ta enplike nan dosye kidnaping nan ak madanm li Denise. De moun sa yo gen soupson kòm moun ki konn achte oubyen fè manje pou otaj yo. Lapolis ap chache yo tankou chen fou pou mete yo tou anba kòd. Gen avi rechèch ki lanse kont Peter Ainsi Connu, Jonel Jeune ak Charlotin Ladouceur alyas Aki Koko. Aki Koko a se yon moun lapolis te deja arete pandan 2 fwa deja pou detansyon ilegal zam, tantativ asasina, vòl ak kadejak. Youn nan fwa sa yo, se te 27 novanm 2015. Kòm aktivite li konn abitye fè se koupe pye bwa pou moun epi gade bèt tankou bèf. Lapolis Bon Repo pral arete l pandan mwad oktòb la pou konplisite l nan dosye kidnaping. Wòl li nan gang lan se bay espas pou yo sere otaj epi veye yo. Lè di, Bon, mèt ka la, lè m vin ret ladan l, li pa la avè m, li di m, Mèt, voye je pou li pou moun pa vin lakay li. Il si li. Kote misye kounye a? Se lòd. Misye pa konn si se kidnapin e mouvman sa w ap fè? Apa, pitit ou pa t ap fè kidnapin non. Pitit ou? Ou wè jan l ap di sa? Non. Jolikè Romain idantifye 3 prensipal moun ki lage l nan aktivite sila a. Pitè, Bon, Eli t mèt fè gann paske sa fè m biza. Eli t konn pase lakay la. Men e pandan m malad la, malgre l fè m te malad. Kiyès ki dezyèm chèf gang nan? Ki moun? Gang nan? Anben, se yo twa k tounen lakay la wi. Kòman l rele? Youn rele Koko, e konsa l ba tèt li, pase mwen m pa konnen. Ann ale. Youn rele Koko, youn rele Jonèl. Yo konn pase lakay la paske. Jonèl jèn? M pa konn siyati l non.